Wap wè ti jèn yo, yo plis bay moun kap fè Ooh ooh waww Schoolschool ooh wee Se tenten sa yo yo tande Lèm jwenn yo map fann nan gèt nou Paske m pa respekte yon demi dye Map travay twò lontan pou nap vin derespekte yon demi dye Nou pa respekte m map fann nan gèt nou. Another one man, somebody I got the trap on the car dog, you feel me mèch Yow, m pat janm gen anyen avè w man That's my money, money talk bullshit rock dog A la minit master brain rele m pou m chante m wè it pa m nan m chante dog. Mwen bon ou pat menm bezwen tut ekri mpat janm gen avèw sa ka rive ou gon bay avèm men mpat genyenl menn you feel me get the vibe man about the life dog yo you see man they get fucked up dog I say bad man dog you feel me man yo e mwen k pi fre lan game nan dog e mwen k rèd e mwen k toujou voye lajan frè m dwòl m bay tout moun respè men depi e bourik pam nan papa m pa pè koko manman e tou will wi vlèk landanl ye e mèch konnen frèm wi m baw respè men e vlèk landanl ye paske depi moun nan Relem vin chante mwen posiblite pam map chante Fantom ka relem vin chante la Wendy relem map chante Trouble boy relem map tout moun ki relem map chante dayè wè men menm menm mpa nan mpa nan bif a moun ou konprann non map choute nan tout ekip frèm map bay tout gòl vlèt landany chèf Christian ap fout mwen menm menm menm menm menm.